Ti non peryòd mwen te di nèg sa yo piga yo vòlè, piga yo kraze peyi a, piga yo gangsterize peyi a, piga yo antre tèt yo nan koripsyon, yo ta di se vle m pa vle wè yo. Si non on peryòd m te kanpe pou m te di nèg sa yo, Ayiti sa ke w ap kraze a la a, se Ayiti pa w ke li ye. E menm si w ta gen rezidans nan peyi etranje, menm si ou ta gen viza nan peyi etranje, ou ka pati nenpòt kote w vle, ou ka fè sa w vle sa w pi pito nenpòt kote w ka ap ye. Lajan w gen sa nan tout tou dan w. Men fòk ou respekte sa k rele Ayiti a. M ta di yo sa yo pa tap vle kwè m non, yo pa tap vle pran konsèy la non, yo pa tap vle tande m non. Hum! Zanmi entènot, vèdik la tonbe wi, pawòl la pale, nouvèl la gaye. Gen plis pase 70 viza ansyen depite. Nan lejislati k sot pase a la a ki bwal koupe. Depi nouvèl sa tonbe zanmi entènot, gen de nèg ki fè maladi latranblad. Depi ap pale w se konsa yo rete sèlman. Gen de nèg ki ap swe sou plas malgre yo nan friz. Gen de nèg ki pa santi yo twò kòrèk. Gen de nèg ki santi ke yo menase, konprès sou tèt yo maten midi swa paske viza yo koupe. Gen de moun ki te menm nan peyi Etazini Blan kòmanse pouse do yo deyò. Gen de depite k te gentan gen kay lòt bò a la ki pral pèdi yo la. Rete konekte paske lis la ap vin pi long de jou an jou. Nan peryòd m te pale w ke se 140 viza ke peyi Etazini avèk Kanada pral revoke. Men jan m ap gade bagay lan la, genlè gen plis krazèd peyi e plis viza k pral revoke. Rete konekte paske w pral gen plis detay konsènan dosye sa nan yon ti tan ki pa twò long. Fòk mwen di w sa zanmi entènot, bandi an Ayiti pral mele. Bandi an Ayiti pral sou tansyon paske gon gwoup mèsenè Larisi ki deside pou yo ka pull up an Ayiti. de manyè aske pou yo kapab mete lòd nan dezòd, mete prensip kote k pa genyen, kote gen bandi k ap ouvè kò yo, fè layv, vire avèk gwo zam fann fwa maten midi swa, enben nèg sa yo menm yo pral rantre mete lòd nan dezòd. N ap raple ke gwoup mèsenè sa yo se de gwoup. ki batay an Ikrèn e ki batay an Afrik pou yo te ka mete la sekirite. Rete konekte paske ou pral gen detay wi nan yon ti tan ki pa twò long men fòk mwen di w sa aprè nouvèl sa fin tonbe Ministè Jistis nan peyi Etazini santi ke yo menase bagay yo vrèman konplike pou yo paske enfòmasyon sa ke m sot ba w lan la li se yon enfòmasyon ki fwite sou de dosye ki sekirize andedan Departeman Deta Ameriken. sou koze la Russie avèk Ukraine sanble ke peyi dayiti sak gen nan peyi dayiti a la enben li kapab gen gwo enpak pwoblèm ki genyen nan mond lan la polis ayè dimanch pak la la zanmi entènot pa resusite bandi sa menl pito metel anba kòd nonl rele zepekendo mesye sa li menm kite konn ap. Patisipe nan plizyè videyo Izo Vilaj de Dye e misye son artiste egalman kap pull up nan plaj avèk yon ekip medam plis 2 lòt bandi ak kòp polis la ki kanpe fas ansanm avèk li ki kòmanse gen kontwòl sou li kòmanse vide bal sou nèg yo e yo mete lapat sou Zepekendo ki pase dimanch pak la dèyè bawo prizon e misye gen anpil tan ke pral pase dèyè bawo prizon rete konekte paske nou pral baw figi misye nan yon ti tan e ki pa twò long. Aprè anviwon 19 jou ke ap chache jij la, kote l te ye nou pa konnen, Ikenson Edumé resi parèt sou fanmi samdi 8 avril ki sot pase a la. Yo pa t konn kote mesye a te ye, yo pa konn sa k paske se kidnape yo te kidnape l. Nou pral gad tout detay sa yo avèk mwen. Nan yon ti tan e ki pa twò long fòk mwen di w tou abitan nan zòn Bòn 4 nan abitasyon Bedou ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal Maribawou nan komin Ferye o nivo depatman Nòdès santi ke yo estomake. Anpil dominiken anvi vin pran ti bout tè. Korespondan nou Cheno Rosny bral ban nou plis detay avèk yon repòtaj sou dosye sa mèsi paske w gentan la mèsi paske w gentan abòne avèk chanèl la mèsi paske w gentan like videyo an mèsi paske w gentan kite yon ti kòmantè pou w ka fè kè nou kontan fè nou plezi sa se tak 509 tout ayisyen konekte mèsi paske w konekte ansanm avèk nou non pa m se Cossy Jekinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans menm tonus Mèsi paske w toujou rete konekte avèk chanèl de predileksyon lan, janm tap eksplike nou l talè la zanmi entènot, bagay yo konplike nan men plizyè ansye depite nan dènye lejislati k sot pase a la. Zanmi entènot eske w te konnen plizyè kagezon zam kap antre nan peyi dayiti Se pou ansyen depite yo ye? Eske w konnen nan dosye zam legliz episkopal la gen depite ki enplike ladann? Eske w konnen nan dosye zam pò de pè a gen depite ki epegle ladann? Ebyen rale chèz ou chita paske m pral ba w news wi la. Ebyen gen plis pase 70 viza de seri de krazèt peyi, de seri de nèg ki tap fè w pran tout tan yo pou finanse gang, pran tout tan yo pou yo kapab bay gang de seri de zam fann fwa pou yo ka konbat popilasyon an, tandiske se popilasyon ki ta sipoze jwenn sèvis nan men depite sa yo, enben viza nèg sa yo bwa l koupe. E fòk mwen di w sa, premye viza ki gen tan koupe nan lis de moun sa yo, se Gary Bodeau. E aktyèlman la, misye vrèman an sitiyasyon iregilyè andedan peyi Etazini Damerik e yo gen tan pouse do l deyò pou l kapab rantre andedan peyi Dayiti. Ebyen mesye sa a ki t ap pale w pou l t ap di w je suis pas suicide, mwen pral fè bagay tèt cho, m ap rete tèt frèt, nou pral antame aksyon an jistis kontre peyi Kanada, vèkèlè, pa gen bagay konsa, ebyen yo mete Gary Bodeau deyò a kout pye, yo voye yon vals pise dèyè do l, se pou tout koripsyon ke l t ap fè yo pou l al viv yo andedan peyi Dayiti. Enben, plis pase 70 viza k ap koupe, bagay yo vin pi konplike pou ekip moun k ap souse e kraze peyi a pandan plis de 20 a 30 lane. Enben, nèg sa yo, yo menm, yo te pare kò yo pou yo t ap di w se prezidan k pa bon, prezidan k met gang, anmwe aba prezidan, n fè manifestasyon, paske sekirite sa se yo k mennen li depi jovenel ale pap gen pwoblèm ensekirite ankò yo ja kase yo ranse ou vire radyo zenith se yo ou vire radyo karayib se yo yo sou magik 9 ou vire vizyon 2000 se yo ou ouvè televizyon chèn 4 chèn 5 chèn 8 gade yo toupatou ap ranse nan zòrèy ou pou yo di w se prezidan Jovenel ki pa bon, tandiske ou menm tou w te eli, ou menm tou w genyen kont pou w rann popilasyon an, ou menm tou w gen pa, ou gen sans de responsablite oubyen ou gen patisipasyon pa w ke ou genyen nan sa k sipoze fèt andedan peyi a. Bon, lè w parèt pou w di se prezidan, sa w vle di moun la, tandiske nou tout konnen ke. Enben tout moun gen patisipasyon pa yo nan sa ki gen a wè ak kraze peyi a ou di mwens avansman peyi a. Yon ekip de nèg k ap pran kòb nan men oligak kowonpi pou vote premye minis. Yon ekip nèg k ap pran kòb nan men oligak kowonpi pou yo jete premye minis donk nèg sa yo menm yo pa gen anyen ki bon lakay yo ditou ou menm petèt ki di ke bon 70 depite ou kwè se tout nèg sa yo m pa kwè sa paske nèg sa yo te irepwochab nèg sa yo menm yo te sou bon wout nèg sa yo te sou ling dwat donk nou pa ka ap di de seri de pawòl konsa atansyon atansyon lè nèg yo pral nan eleksyon andedan peyi dayiti si w pat konn sa banm di w li yo toujou ame nèg ki nan geto yo veye de twa baz nèg domino ki nan zòn nan epi yo pale avèk yo yo bay lajan epi sa w tande a la n yo mete zam nan men nèg yo lè gen eleksyon ou tande nèg sa yo ap mache retire moun andedan lakay yo mete gwo gol zam sou yo pou di al vote tèl depite al vote tèl senatè al vote sesi al vote sela tandiske popilasyon li menm li pa vrèman genyen patisipasyon pa l li pa vrèman gen mo pa l E konsènan dosye sa. Non Perrion m te di w ke se plis pase 140 viza ke peyi Etazini Damerik bral revoke, men la n gentan gen 70 pou depite. San konte gon ventèn de moun ki gentan sanksyone deja. Genyen ansyen sewatè Joseph Lambert, ansyen sewatè Youri Latortue, ansyen sewatè Rony Celestin, Hervé Foucan, nou genyen de seri de lòt moun tankou Michel Joseph Martelly, Sophia Martelly, Laurent Lamothe, Salim Soukar, nou gen Depite Garry Bodeau, très cher Déshonorable, nou gon ekip de lòt moun ankò, nou gen e kòman nèg la te rele ankò, Assad Volcy, sa gentan fè 10 moun ki epegle nan dosye a la, nou gen de seri de lòt moun ankò ki enplike tankou Barbecue ke yo gentan koupe viza l la, sa vle di ke Son ansanm de nèg kraze peyi a ke ap sanksyone yo. Men, lè wap tande bagay sa, ou vin di kèt son pwoblèm. Kòman fè gen 70 dezonorab depite ke yo pral koupe viza yo? Enben nèg sa yo menm menm menm, se yo tap regle andedan peyi a. Enben, peyi a pa tap janm ka bon. Se refleksyon sa ke w pral fè. Kòman w ta vle Pou peyi a ta bon, avèk plis de 70 nèg kap pouch koripsyon, kap pouch ensekirite. Tandiske w te vote nèg la pou te met lwa andedan peyi a. Ou te vote nèg la pou te vote tèks de lwa pou chanjman peyi a, pou mèt ke peyi a kapab gon ale mye, pou peyi a kapab gen yon avni meyè, pou mèt ke peyi a li menm li ka sanble avèk tout lòt peyi. E gon moun mwen te di sa nan kòmantè, yon fanatik, ki te di ke Kòsi ne parle plus de la première République noire libre et dépendante. Nou paka pa di sa! Bon sa ekri dan listwa! Sa ekri dan listwa ke nou se premyè République noire libre et dépendante! Pa gen kenn moun ki ka retire sa nan men nou! Men le pwoblèm ki se poz, de se de dirijan ki gen aktyèlman la, se yo ki pèmèt ke nou pa ka leve tèt nou gade blan nan je, se li ke pèmèt ke nou pa ka gade moun yo paske nou ba, paske nou sal. Tout dirijan nou yo ap fè de se de vye bagay andedan peyi Dayiti. E tou dènyèman m ap gade yon videyo, yon ameriken ki fè videyo yon otorite k ap desann yon machin de liks, yon machin de liks 2022. E kestyon ke nèg sa te poze, li di konbyen kòb yon depite ap touche andedan peyi Dayiti? pou l ta poule dènye machin de lux sa a. Kestyon ke l poze, konbyen kòb ke otorite ap touche nan yon peyi ou tande ki se yon peyi pòv? Enben se kòb koripsyon yo wi. E a chak fwa gen koripsyon andedan peyi Dayiti, Se konsa wi peyi ap ye. A chak fwa ke gen koripsyon dedan peyi Dayiti, peyi a pa tap ka pi byen ke jan l te ye a la non, ke jan l ye la aktyèlman la non. Kon kòman l fè gen kòb la, epi l mete yon ekip de ti grangou, nèg a bo yo, pral kidnape moun pou li. Se konsa wi l gen machin de lux la 2022 ke l pap woule an Ayiti nan peyi etranje. Eske w konprann sa m vle di w lan la? E lè m wè tout bagay sa ap fèt mwen di kèt kote kou siperyè dè kont? Kote kou siperyè dè kont? Kon fè l paka wè nèg la li menm li nan koripsyon? Deklarasyon de patrimwàn ki te sipoze fèt nan ULCC, èske pa sipoze gentan retrase? Poukisa se moun, se blan k ap pran sanksyon kont moun ki lakay nou? Se bagay fòk nou ta ofiske, se bagay pou n ta wont anpil pou se blan k ap sanksyone moun yo pou nou. Ou pa wè sa k pase nan Repiblik Dominikèn la? Li t just tande loni bral pase pran tout karayib la paske gen anpil koripsyon nan karayib la pap li gentan mete men sou minis travo piblik la ki vòlò pakèt lajan li pap li mete men sou li li menm pap li mete men sou lòt 2 lòt minis ankò kap bay pwoblèm. Konprann? Ou pa ka premye replik nwa libre independent. Ou pa ka viv nan demokrasi. Pou kite se moun a letranje. Kap sanksyone de seri de moun pou ou. E anpil fwa m konn di ke depi ou tande sanksyon yo tonbe. Moun sa tou pedi kay la otomatikman. A letranje a. Li tou pedi. machin nan otomatikman, li tou pèdi biznis la otomatikman, e l pa gen anyen l pral ap rete fè nan peyi a paske y ap pimpe l tounen. Lè m di sa, se pa paske sa an favè peyi Dayiti non. Lè m di sa, se pa paske sa li menm n ap jwenn gen nou ladann non. M just kontan paske yo sanksyone nèg la, men tout kòb ke l te vòlè an Ayiti yo, se yo k bloke sou kont an bank lan lòtbò a wi. Sa vle di, se bank nan fè biblis wi. Donk kòb sa e pou ouvèneman ameriken lap rete wi. Kòb sa se pou gouvèneman kanadyen an wi ke lap Eske n ka konprann sa kap pase la a? Eske nou konprann tou nivo de refleksyon ke m ap fè a la? Nivo de refleksyon ke m ap pouse a la? Sa vle di Ayiti se kap pèdi lap pèdi nèt. Nèg yo pran kòb, boure lajan, mete nan doum, vale lajan mete yo nan fant tete, mete nan boksè, nan kilòt, gen sa ki ouvè fant bouda yo, yo mete lajan ladann pou y ale. Epi ameriken di m ban m sa. Ban m sa paske w kraze peyi w. Nou pèdi lajan sa nèt an Ayiti. Lajan k te bay pou devlopman petro karibe se rh tout kòb sa yo e kòb sa yo wi plizyè fon k debloke nan FMI se lajan sa yo epi kiyès ki pèdan se popilasyon ayisyèn nan Men sèl sa m konnen, tout gran pòv ap fini. Tankou Gary Bodeau la a, nou pral gade l nan pousyè Laplèn nan, nan pousyè Kwadèboukè a la lòt semèn, ok. Nou pral gad Gary Bodeau, ok, Gary bwè dlo, ok, Gary bwè dlo, lòt semèn nan la ki pral pull up nan Martissant. Paske fò l tande kou bri bal la, ok, ansanm avèk nou. Paske sa ki mennen nou nan kawo sa a zanmi entènot, se paske nan yon peryòd dan la chambre des députés e menm nan chanm sena a, yo pat vle kite yon grenn ministre ou di mwens yon grenn premye minis e Jovenel Moïse pase. Jamè! An gran jamè, yo mete yo an blòk pou yo kanpe kont premye minis lan. E pa bliye chak premye minis ki pa monte se rekile ke ou rekile e plan gouvèneman an. Se rekile ke ou rekile pwojè gouvèneman pou n ka avanse. Èske ou konprann sa m vle di w lan la a? Donk nèg sa yo kontribiye nan pa fè eleksyon a tan andedan peyi a. Yo kontribiye nan wout ki pa gen tan fèt andedan peyi a. Yo kontribiye nan teleferik la ki pat gentan fèt la. Yo kontribiye nan koure 24 sou 24 la ki pat gentan fèt la. Paske nèg la, san sal la, ti grangou a. Se vre, ban m di w, di mwa ki tu frekante e je te dire ki tu e. Men gon bagay ki di w tou wi, ou mèt mete vès sou kochon an. Benyen l. Met pafen sou li. L ap al eseye tout rad yo, l al woule nan labou. E gen de kochon ki pi anraje toujou, sa ak tout rad la ke al wone nan labou. La nou parlons de notre cher ti kochon, Don Kato, nèg poupou a. Li kanpe nan palman l chire bidjè a, li di sa se yon bidjè kriminèl, li chire sa. Lè w fè sa, e pa popilasyon ayisyèn nan fè bak. Anpil fwa nou di bon ok, nou pral bloke gouvènman an, nou pral anpeche gouvènman an fè sesi, e se pwòp tèt ou ke w bloke. Èske w ka eseye konprann sa m ap di lan la? Se pwòp tèt pa w ke w bloke. Se pa gouvèneman an. E sa fè tout tan map tou Andry Michel lè w te tande l ap di w konsa li pral batay kont Jovenel Moïse sou sann, li pral bloke lari, li pral di si li pral dat, se pa pou peyi a ka vin miyò, se pou li menm li ka vin nan opozisyon. E vwala la prèv mètenan. Andre Michel sou san alez. Li gen plizyè milyon de sekirite dèyè do l, li dandi. Li pa konn afè kidnaping w ap vin di l lan la a. Li gen plizyè milya de gourd ki sou kont li, sa pa enterese l de gang ou gen la a. Èske ou konprann sa m vle di w lan la a? Dayè, li yon gouvèneman ki pa gen kontwòl. Gouvèneman de tranzisyon se sèl gouvèneman k pa janm gen kontwòl anndan peyi a. Moun vòlè sa yo vle, yo fè sa yo vle, e pa gen moun k ap vin mande yo kont apre. Donk, lè tout depite sa yo, tout senatè sa yo, yo pa vote yon premye ministre. Paske yo pat bay ase lajan. Pou paske, pou paske planifikasyon an, pat, pat, e se pa, se pa nan enterè peyi a non. Dayè m toujou di w sa, tout premye ministre yo gon sèl politik jeneral. Ok? Depi Jacques Edouard Alexis jiska mentnan. Yo tout gon sèl politik jeneral. Depi sou Jacques Edouard Alexis jiska mentnan. Sim manti, fè premye minis yo baw verite a. Ok? Donk se pa paske politik la paske sak pase se telman sitiyasyon peyi a pa chanje tou wi epi nèg la prezidan pwopoze l pran pòs premye minis lan li just tcheke Jacques Edouard Alexis li tcheke Jacques Guy Lafontant li tcheke E e mpa konnen koman nèg la te rele e nèg Jean Charles pou bal politik jeneral la epi sa w tande a la li vin frape sa devan palman an e palmantè yo deja konn bagay sa yo pa kè ok lè yo pa vote a se pa paske politik jeneral la pa bon se pa paske pwojè ke premye minis la prezante a pa konvenkan men se paske lajan pa tonbe. Donk. Menm kite ou tap di konsa, ou tap jakase, ou fè don repete apre yon pakèt lòt moun pou di, e Jovenel Moïse li kraze peyi a, e e e e e e nèg sa yo, yo kraze peyi a. E map di w sa, si w wè yon peyi pa mache, si w wè yon gouvèneman pa reyisi, se paske gen yon opozisyon medyòk. Et moun qui entoure gouvernement, je parle des magistrats, je parle des sénateurs et des députés qui sont là pour vérifier si le gouvernement marche bien. ont tout son paquet médiocre. Donc, le problème, ce n'était pas Jovenel Moïse. Le problème, c'était tout. le pwoblèm se te tout nèg sa yo ki te kontribye nan kraze peyi a. Donk, jou sa a ke m pral anonse 70 viza sa yo pral revoke, vè mwen pral plen diven, ok, a chak non m site m mouye gòj la, ok, pase 70 se e pa bagay piti ditou non, e pa bagay piti ditou, ok, fò m ka mouye gòj la Fò m kapab gen bòn articulation pou m kapab prononse non vòlè yo trè trè byen pou m di ke moun sa yo, yo menm yo pèdi tout bagay ke yo genyen e yo voye an Ayiti vin manje sa yo te fè. An nou kite dosye sa zanmi entènot, an nou rantre nan lòt dosye ki pi enpòtan toujou. E se la se la m wè peyi Etazini Damerik pa gen zanmi vre. Nou menm ki toujou ap repete apre moun pou n ap di konsa, les pays amis d'Haiti est comme les Etats-Unis d'Amérique, n ap fè makak. Peyi Etazini pa gen pa gen zanmi vre. Hum. Èske ou konnen gen yon gwoup mèsenè k ap sot Larisi ki gen pou l antre ann Ayiti? Pou lal met presizyon sou lanmò sanjou Babay Babay lanmò sanjou Dayè ou deja rele lanmò sanjou ou pa gen jou Babay Ok Li pral met presip sou izo Dayè ou tou de kagoule poun ka gen kontwòl lè ou mouri vre Yo wè foto ou atè a poun gen kontwòl sa Ok Li pral met presip sou vite Ok notre cher vite lòm Hehe Ebyen Kòman nou fè konn nouvèl sa a. Se yon dosye ki sekrè peyi Etazini Damerik. Epi m pa konn ki ti zòrèy kal di sa, kal di yon jounalis sa, epi boup! New York Times lage l pap! Epi men nouvèl. Epi gwoup mèsenè sa yo zanmi entènot, se yon gwoup mèsenè ki rele Wagner. Gwoup mèsenè sa yo ap feraye lontan nan mond lan. Depi gon kote gon pwoblèm sekirite, rele yo. Yo prezan a tout lè, a tout tan, e an tou lye. Ok? Depi gen pwoblèm sekirite nan yon peyi, rele yo. Se dafè de entèvansyon militè ke n ap pale, wi, wi, e nou te eseye yo a plizyè repriz, Kanada, Etazini eseye yo deja avèk nou. Èske nou konprann sa m vle di nou an? Men n poko janm tcheke Larisi. Ebyen, nèg sa yo menm, yo gen lide vin met presizyon sou gang andedan peyi Dayiti. Ebyen, dosye sa a, se anndan peyi Lèzetazinidamerik ke l te ye, e gon ti zorèy k al di, Yon jounalis New York Times sa la, epi sa w tande a la, baton de la klas. Men, èske w te konnen dosye sa pa pale sèlman d'Ayiti? Hum! Enben, Etazini d'Lamerik, nan dosye sa a, ki te sekrè a, rale kay ou, rale plim ou pran nòt, Paske m pap gede bay map di sa, map di sa la, m pap di l 2 fwa, se kòm yn dikte, mes chers amis. Nan dosye sa, genyen dosye gè an Ikrèn e la Risi a. Etazini Damerik ki di tèt li ke se peyi zanmi Ikrèn ke li ye, e ke lap soutni, lap kanpe dèyè l, men jamè voye yon twoup militè dèyè a. Lap soutni yon peyi wi, men jamè voye yon ameriken El la wi pou montre w ameriken pa gen zanmi. Se nou k konn ap pede ouvè dan nou repete apre moun pou di ameriken gen zanmi. Bon tèlman ameriken pa gen zanmi gad sa k rive Gary Bodeau. Ga oh padon Gary bwè dlo. Ansyen dezonorab depite sa tèlman dil avèk ameriken son bagay ki grav wi. Li tèlman gen patenarya avèk ameriken son bagay ki grav wi. Oh ou bliye ansyen se watè pouri latòti kòman tout tan lap monte avyon li pral etazini damerik li pral kanada hey yo pa gen zanmi vre e prezidan ikrèn nan li menm mwen te di sa depi yo kòmansman e de gè la ki gen plis pase yon lane yon lane de mwa ok lap fèt la ikrèn e la russi te di prezidan sa sòt anpil Zelensky Misye son ti son nèg ki sòt amò Wap tande etazini dame kap pale Poutan pa gen pa gen peyi k pi trèt E nou ayiti k pran yo pou moun Ok Epi Zelensky pull up nan gè Gade l wal batay kont Poutine gade fè radòt rastay Ebyen Eske w konnen nan dosye sa ki te trè sekrè, pran nòt! Pran nòt! Prenez note! E nou k gen enfòmasyon pa bò isit. Ebyen, Etazini konnen a chak fwa ke Larisi bwal bonbarde Ikrèn, Ou poko konprann. Eske ou banm banm banm banm represize e pi byen klè ansanm avèk ou. Eske ou konnen ke peyi Lèzetazini Damerik konnen chak fwa ke la Risi pral frape peyi Ikrèn epi l pa janm di l sa. Wouuw men peyi. M nan peyi wi. Ou pat konn sa? Enben, poukisa la question que tu dois te poser ce matin, ok, à neuf heures du matin sa la, à la question à te poser, poukisa Etazini pa janm al di Ikrèn sa? Enben, li pap alimante gè a ou menm. Hein? Paske lide Etazini d'Amerik genyen, sa w pat konnen, n ap vin sou dosye Ayiti a talè wi, lide ke Etazini genyen, se pou l kab afebli Larisi, pou Larisi gaspiye tout, tout e bal li, tout e pa konnen e bonm li yo sou Ikrèn epi l pèdi resous, se yon bagay ki p ap janm fèt wi, epi pou yo pote bwe fa sou Larisi. Vè kèlè. Sa vle di, ou pa konprann sa k ap pase la a. Sa vle di li pran Ikrèn kòm yon. On bon pa menm on poupe, pa menm kòm yon yon reprezantan, men li pran l kòm on kobay! Voilà le mot que je cherchais! Li pran l pou on kobay! Bagay yo konplike tande zanmi entènot! Nou menm sa yo wi k ap di ke peyi peyi zanmi Dayiti. Men pa bliye ke tout sa n ap pale yo la, se an de de dosye ki te rete trè sekrè ki gen avèk la veni de mèsenè ris an Ayiti pou ka ap rezoud pwoblèm gang ki gen andedan peyi Dayiti a. Apre ke enfòmasyon sa yo fin flite, hoo! Tèt Etazini cho, yo pa konn si pou yo monte, yo pa konn si pou yo desann. Olala mezanmi sa nou pral fè, sa nou pral fè. Fòk nou chache ki lang long sa a ki deside mete afè nou deyò, ki lang long sa a ki deside mete verite a deyò. Ok aktyèlman la etazini an branl paske yo fèk dekouvri tout de po bouda amerika la ameriken yo an menm tan lap kache ayiti de seri de bagay ki vital pou li pandan ke yo konnen ke n beswen sekirite a tandiske yo konnen ke n beswen Yon ti souf andedan peyi a. Nou bouke tande gang. Nou bouke tande pale de gang. Nou pa kapab ankò. Yo konn sa. Men yo pap di nou ke la Russie gen plan pou nou. Nan ouvè kò nou twòp. Yo pap gen menmiz sou nou ankò. E sa wi. Yo pap gen menmiz sou nou ankò. E di menm kou. Yo tou dekouvri yo avèk sak gen an Ukraine nan la. Bagay yo pral anpil wi lòt semèn nan la ok bagay yo pral anpil ok kòmanse mete dlo an kantite lakay ou paske non ou te tèlman pral gen pawòl pou pale wi tu konpran sa vle di ke wap oblije gen anpil dlo lakay ou pou bwè. Ok achte tizann e pa pa konnen pa santèn mete la paske se de tanzantan wap bezwen bon sa w tande rakèt la voye chache ayiti ok pou yo pote yon gwo sak rakèt ou konn wè gwo sak chabon yo pou yo pote yon gwo sak rakèt pou mete sou tèt ou paske pral gen zen. E dosye ayiti sa la jan nap gade bagay la la li kab ranfòse gè ki gen an ikrèn nan la. E sèl ayisyen k pa konn enpòtans tèt yo, podyab yo. Antouka, an nou kite dosye sa paske n a, s on dosye ke n ap rete swiv de prè pou n gade ki sa k ap fèt konsènan veni de mèsenè sa yo, men m ap di sa, si mèsenè sa yo vini an Ayiti, ouf! n ap rale yon souf avèk gang ki gen andedan peyi a e menmsi ke Nou tande ke ta pral gen entèvansyon militè, Kanada fè pas Etazini, li fè pas avèk Kanada, se jwèt ping pong ke yap fè, epi pèp la ap mouri, pèp la ap soufri, donk paske nou toujou konte sou lòt moun tou, se sak fè nou nan eta sa wi, paske nou toujou konte sou lòt moun, men nap ret tann kisa sa ap bay andedan peyi Dayiti. Nan ensolit nou jounen jodi a, yè mwen pantan sou Jezi. Mwen pantan sou Jezi. Men, yè, se ta sipoze rezireksyon de Jezi. Men sa se Jezi m wè k sou kwa a. Yo, Jezi, Jezi fè Jacky Chan kounye a wi. O, Jezi fè karate, mwen al fè, mwen al fè nou swiv, ann al gad ansanm. Vwala, la se Jezi k sou kwa a la, l ap mache epi y ap bat li epi gade, gade. Jezi ba yo kout pye, ya! Ya! O, frekan! O, o! Jezi, e yo kenbe Jezi. Yo kenbe jezi mezanmi ooh mezanmi ou ou kwè ou kwè ou kwè moun yo pa gen madichon gade yo pla pla epi jezi jezi ba yo kout pye humm ba jezi ba yo kout pye pa eeh vin kenbe m la vin ap vele banm baton pou granmesi chak ane chak ane nap banm baton oh oh re retounen jezi pou mwen ok ale pla Ki se minis jistis la. Sa yo bay mwen avè w kap pale la wi pa al di lòt moun sa non pa non e ba wè m non ou wè m fè w konfyans ou pa pral di lòt moun sa li te konn ap vann chabon non peryòd madanm nan toujou an nwa wi tankou jan nap gad imaj sa la a li toujou an nwa je ne peux rien comprendre madanm nan toujou an nwa Chet mesye! Son pwoblèm wi! Madanm nan toujou an nwa. Men, se poko sa k pwoblèm nan. Se lè m al gade nou foto ke l fè s la nou nan komemorasyon 220 tièm anivèsè ou di mwen 220 tièm komemorasyon de lasasina de Toussaint Louverture a Fort de Joux. Nou pa gen pwoblèm la. Ok? Men se foto sa k al touye m. Pap! Sa k nan pye l la? Kounya la, blende ke polisye ap pede chache maten midi swa, blende ke polisye ap pretann men nan pye madanm nan wi. Madanm nan gon blende nan pye l. Wouuw! Madanm nan gon blende nan pye l oh lala, oh lala. Humm epi l santi l cute wi, gon jan l poste l santi l cute. E cutie girl wi, cutie girl wi, ah bagay serye. Tankou w wè la, Yo fè w santi ke ou non peyi ensekirite vre. Yo fè w santi ou non peyi de ensekirite vre. Paske wap gade Ariel ki kanpe. Misye koston, misye gwo nèg. E pa gwo nèg misye gwo nèg vre non. Sou jile pa bal ki anba kostim nan la. O lala, o lala. Sa vle di ke Ariel Henry di konsa wè jan Jovenel mouri a m pap mouri konsa. M pap mouri konsa mwen menm map met jile pa bal. Nèg la gen pil polisye dèyè dol, nèg la gen pil sekirite ameriken, kolonbyen, m pa bezwen konn nasyonalite men l gen sekirite k dèyè l ok li men l stil ret la jile pa bal la l di konsa mwen m pa fè nou konfyans epi pandan Ariel ki se premye minis lan Gen jilè a sou li, madanm nan gen blendè a nan pye l. Oh bèl peyi! Ooh an nou kite dosye sa tande paske talè la madanm nan ap mande fè arete mwen papa m pa pral nan prizon tande men fòk verita fòk nou bay li ok verita madanm nan gon blende nan pye l soulye l blende madanm nan pap ka pran bal nan pye. An nou kite dosye sa tande zanmi entènot poul pa fè zen lapolis zanmi entènot fè bèl mèvèy wi pandan wikenn nan la dimanch pak se dimanch de konje nan tout peyi di mond ok. Kote moun yo ap selebre la rezireksyon de jezi eksetera ebyen gen de seri de vakabon menm yo deside al nan plaj ok. Men, pa tap gen pwoblèm ditou non, men se moun ki travay ki sipoze al nan plaj. Nèg sa ke wap gade a la a rele Ze Pekenyo. Ze Pekenyo, se youn nan nèg ki konn ki konn patisipe nan videyo klip chèf gang Vilaj de Dye a ki se Izo. Ebyen, mesye sa li menm li te abò yon machin avèk. de lòt bandi ansanm avèk li de Vilaj de Dye e ke te gon ekip medam dèyè machin nan e ki ap ba cho eksetera epi se lè sa l al frape bap pou bap avèk lapolis yo wè lapolis nèg yo kouri yo pa sipoze kouri men yo pa sipoze kouri e pandan m ap esplike bagay sa la m wè nèg yo pa sipoze kouri ou kwè nèg yo pa pè polis. Ou kwè nèg yo tou kanpe dan di, yo di w ke e yo ki chèf, yo pa ka fè yo sesi, yo pa ka fè yo sela. Ou kwè ke yo pa pè ban, yo pa pè, yo pa pè chèf. Foulay y ap fè. Foulay y ap fè. E sa m ap di w lapolis, lapolis la pa ka tonbe byen ba konsa monchè. Foulay wi nèg yo ap fè. Foulay nèg yo ap fè, yo pè lapolis vre. Ebyen nèg yo kouri Kouri pou lapolis, lapolis mete pye atè, kòmanse vide bal sou machin nan, paske yo wè e mesye a se pekenyo, epi kòmanse tire, epi nan tire a, ebyen gen 2, gen 2 bandi kal jwenn papa Bondye, o padon, e dezole, yal nan lanfè, yal jwenn lisifè, e nèg sa yo tèlman fè krim, m pa menm kwè satan ap resevwa yo anba, e paske menm satan etone de nonb de krim ke nèg sa yo kap regle, ebyen, men nan tire lapolis ap tire 2 ladan yo. mouri e ke se pekenyo rete ebyen yo aretel la jan ou te wè jan ou wè ap kat imaj lan la ebyen misye gen 2 men dèyè do li ebyen misye li menm se youn nan bra dwat izo yo se konsa lapolis ta prezante noul men la popo fòk ou esplike nou konbyen bra dwat izo genyen la mon bra dwa ok m e e e se sèl bra dwa m genyen se bra dwa bra goch. Ok men m konprann se yon ekspresyon ke l ye pou eksplike w ke moun sa li menm se homme de main, se nèg ke w te ka voye nenpòt kote pou ou, se nèg ki se konseye Izo, men konbyen bra dwat ke Izo gen? Eske a chak fwa ka rete yon bra dwat Izo, Izo ranplase bra dwat la? Humm enben aktyèlman la zanmi entènot se lapolis kap fè koze pa bò isit, Zepeken yo pase premye dimanch pak li. Andedan prizon, e misye gen anpil lòt dimanch pak poul pase. Men lapolis map di w sa, je ne suis pas encore satisfait, se lè w met lapat sou izo, ou mare sa kou krab, se lè sa mwen menm map konprann sa w ap fè a. Dayè mesye a dekagoule, mesye a parèt tèt li an granmoun, èske w konprann? E, èske w konprann sa m vle di w la la? E bagay yo klè kounya la, ou kapab pran. Izo e nenpòt lè se sa map ret tann men nèg sa yo ki kraze peyi a tou la popo e mwen avèw kap pale ok pa kite bandi yo konn sa lè w wè avèk nèg sa yo se touye yo eh bay bay bay non non nou pa nan senpati pwen de senpati pou lè bandi. E poutèt sa, m pa ka pa mache a Muscadin. Se poutèt sa tou, lè m tande de seri de zagribay, de seri de devègonde, de seri de atarde mantal ap atake Muscadin, m santi m nève, m santi m estomake, paske se Muscadin depi l tonbe sou nèg yo l blouew! Fin avè w. Paske si se ou ki te kwaze, bon si se misye ki te kwaze avèk lapolis, li pa tap kite lapolis yo an vi. Fè n pale m selon lalwa, la lojik, la nati, lè vi e e non non! Non! E pa sa yo n bezwen. Dayè, nou n avon menm pa yn jistis an Ayiti. Komisè Jacques Lafontant yo mete l atè, men men li stil rete nan tèt pakè a. A kwar ke se misye k ap dirije ministè jistis la. Ok, jij Wilner Morin pa ka fonksyone avèk komisè sa k la a. Jij jistis la p ap mache. Tribinal pa pa fonksyone nòmalman. Depi kilè ke yo fon asiz kriminèl anndan peyi a, kounye a la w ap arete bandi pou w al met kibò? Mete sa se pa ka pran moun ankò. Penitansye pa ka pran moun ankò. Donk lè w jwenn nèg sa yo se elimine yo, touye yo, ok. Dayè pa gen moun ki pral nan radyo Caraïbes ki pral di, mwen salye nou e Guerrier Dieuseul, mezanmi m se sèl moun ki te sòti, li pa ka rantre. Kounye a la pou jounalis yo mande w kiyès nèg sa, ki fonksyon l, ki sa l regle. E lè sa map pran sa nap reponn ok. Donk ke la polis se lè'w pran izo wi map kontan nèt se sa map aplodi pou ou men ou fon bèl kou. Lòt enfòmasyon, bagay yo konplike, jij la ki te nan mawon, paske m pa ka di sa son kidnaping ok, m pa ka di sa non son kidnaping, mwen panse demen si Dye ve nou ka gen plis detay sou dosye sa, jij Ikenson Edumé nap raple misye son youn nan jij ki pa sètifye yo. et par le CSPJ. Enben mesye sa li menm disparèt depi pli de 19 jou. Se aprè sa yo wè misye ap parèt sou yo kòm si de ryen netè samdi ki sot pase a la. Ok. Li pat anvi pase dimanch pak deyò. Ok. E li resisite avèk Jezi wi. I Kenson Eddy resisite avèk Jezi. Bon an nou klè. Ou tande yo pa janm wè I Kenson Eddy. Nou klè? Ikenson Edumé pa gen okenn moun ki rele pou mande ranson pou li. Ou ta di kidnape yo kidnape l. Ikenson Edumé pa gen okenn moun ki mande pou yo kapab, m pa konnen ki di ki revandike ke se yon kidnaping ki fèt. Ikenson Edumé pa pè di. Kote l te ye? Kisa l t al regle? Ou ka wè mesye a fè 7 jou anba lanmè pou moun k ap pede di l pa sètifye yo. Pase mesye a goumen anpil, li bay anpil manti avan l rive kote l ye a la. Li bay anpil, oh li bay ti manti seryezman wi, li di mesye, li di ke li fè ekòl de dwa, li fè ekòl de la majistrati, poutan tout se manti, tout se manti. Ok misye al fè metriz an Frans avèk yon fo papye. Mezanmi oo, men nèg isit vòlè wi. Nèg isit vòlè eben jij Jij Ikenson Edumé eben aktyèlman la eben lakay li avèk fanmi l aprè ke l te fè pli de 19 jour disparèt e nou di sa zanmi entènot nou pa konsidere sa kòm yon kidnaping paske pa gen okenn moun ki mande ranson pou jij Ikenson Edumé jiska la prèv di kontrè abitan nan zòn sa yo zanmi entènot bagay yo konplike pou yo paske. Zòn kote yo ye a se zòn Bòn 4, abitasyon e abitasyon Bedou ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal Ba Maribawou nan komin Ferye e o nivo depatman Nòdwès la. Enben zanmi entènot yo santi ke yo vrèman menase paske gen anpil dominiken ki anvi pran ti bout tè kote yo ye a la, san konte gen yon pil lòt tè ke Dominiken pran pou nou an Ayiti. Yo t ap eksplike debwa yo nan mikwo korespondan nou nan depatman Nòdès, Chénaud Rosny, e an nou tande l ansanm avèk nou nan yon repòtaj. Plizyè dizèn plantè ki twouve yo nan zòn Bòn Kat nan abitasyon Bidou ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal Ba Mari Bawou nan komin Ferye o nivo departeman Nòdès lan rankontre laprès jounen mèkredi 29 mas 2023 a nan abitasyon Bedou nan objektif pou mande otorite yo nan pouvwa santral la pou entèvni prese prese nan fwontyè a pou evite yon beny de san antre nasyon 2 peyi yo, Ayiti ak Sendomeng, daprè deklarasyon kèk plantè fè nan mikwo TAK 509. Plantè yo di Dominiken yo mete yo deyò nan espas tè bòn kat la, yon bòn, daprè sa yo di, depi 1929 ki separe Ayiti ak Sendomeng. Tout espas sa w ap gade kote bèf yo ye ni la. Tout abitan k nan zòn nan la a la pèrt paske tout gen tan tire tire pa gen dlo solèy manje. Men, sa ki vin pi biza, se kote Dominik yo vini, yo rantre la, yo vin mete nou deyò. Nou pa wè okenn otorite oubyen m pa konn èske se movèz volonte oubyen èske se bagay se pa e pawòl la k poko rive nan zòrèy yo pou yo vin pote nou sekou sè skwaw nou gen. Mwen menm sa ke m ap met an tèt lè m te lekòl, Gon leson ok m te di zeke santo n ak se di le tyè oksidantal dwa apauteni o nwa eske bagay la vire jodia ke tout tè sa desalin kite pou nou an ke l pa revyen nou anko ke l revyen la dominikani alo la mwen menm map di otorite yo tanpri souple tanpri souple minis ariel henry bon m pa bezwen fè pèsonalite la repiblik antyèman ke sol sa se pa nou li ye. Tankou im nasyonal la di, sòl la se pou nou ke l ye, i pa dwe gen yon lòt mèt. Sa w ap pral gade, gade kòman Dominiken anvayi la a, yo pran la nan men nou, men materyèl yo kote y ap travay, yo vin ban nou limit. Men sa a, se pa Juan Pablo Duarte ki te mouri kite l pou yo, se Desalin ki te kite l pou nou. Dominiken ap mete nou deyò lakay yo, men yo pa ka vini lakay nou pou y ap repouse nou ankò. Se ki kote sa prale? Bon, tankou mwen menm ki gen madanm, m gen. pitit, m gen fanmi se sèl la m te konn viv, bon lè yo mete m deyò la kisa m pral fè? M pa ka anwole nan lapolis, lajan m gentan twòp m pat gen yon nivo pou sa. M pa ka anwole konsi nan yon seri de demagoji m tande moun ap fè swa nan gang ou kèlkonk, m pa ka nan bagay sa yo, se yon jenn gason m ye, m gen pèsonalite m. Se diri ou konn plante? Se diri m konn plante, se sa m konn fè. Men lè Dominik yo vin mete nou Mwen se youn nan viktim dirèkteman e tandot lòt moun ki la. Men tankou m te ka di nou sa yo deyò, se kisa k ap tann nou? Ko n a prale? Sa pou n fè? Se sa n abitye fè. Bò kote pa l, majistra annapre komin Ferye an, Johnny Joseph, mande kominote entènasyonal lan ak tout otorite nan gouvèneman an pou vin chita pale ak otorite dominikèn yo yon fason pou rezoud pwoblèm nan. Pi lwen, li kritike konpòtman konsul ayisyen an nan Dahabong, Mesye Guerrier, li di ki pa janm fè kenn entèvansyon pou kanpe dezòd sila. Pwoblèm lan poze, mwen menm antanke otorite, mwen vin pote doleyans popilasyon ki nan komin Feye, espesyalman abitasyon Bedou, kote. nan fontyè dominiken yo ap fè baraj pa yo. Nou pa di yo pa fè baraj pa yo nan tèritwa pa yo. Jodi a, yo kite espas pa yo a, yo rantre lakay nou. Nou gen yon bòn ki separe nou, yo kite bòn nan, yo avanse nan tèritwa pa nou. Nou mande, apre tout tantativ nou fè, mwen menm antanke majistra, mwen wè sa siyale yon beny de san. m kontakte tout moun ke m dwe pou m kontakte, m pale avè delegasyon ki se reprezantan prezidan an, mwen pale avè lòt otorite e pou ki ban nou sekirite nou vin nan fontyè a, nou pale avè dominiken yo, yo pa tande nou. Jodi a. Nou pale, nou voye, nou vini la pou n pale avè otorite ki wo plase yo, espesyalman minis defans lan, minis planifikasyon, minis agrikilti a, ki se travay peyizan yo ap fè, se li ki gen je, e nou mande pou yo menm, yo ta vini nan bòn 4, kote bagay la eklate a, avan bagay la rive pi lwen, avan gen beny de san. mwen menm antank otorite, mwen vini, mwen lanse yon mesaj ba otorite ki pi wo plase yo pou yo vini nan abitasyon Bedou nan komin Ferye, pou yo vini, pou yo vin poze pwoblèm la avè Dominiken pou nou ka pote lapè. Pandan n ap fè remake Dominiken yo mete sòlda pou sekirize espas la ak plizyè gwo materyèl loud ki deja kòmanse fè wout nan zòn Bòn Kat la, Depi abitasyon Bedou twazyèm seksyon kominal Ba Mari Bawo komin Ferye departeman Nòdès peyi Dayiti, Chenaud Rosny pou tak 509. Si e Chenaud Rosny ki pote repòtaj sa pou nou konsènan e batay sa ke e anpil abitan nan zòn Mari Bawo anvi e eskive, yo pa vle li rive konsènan yo menm avèk ekip dominiken an. Men. N ap ret tann gouvèneman an. M pa vle di ke y ap pèdi tan yo non, men lè m gade m wè gouvènman sa k la a, ki gen Ariel Henry alatèt li, pa t janm kanpe pou l gad Luis Abinader nan je lè l ap pran de seri de pozisyon, l ap fè de seri de abi kont dè Ayisyen ki t ap viv an Repiblik Dominikèn, m pa kwè se sa yo ki pral rezoud. Yon pakèt ayisyen mouri nan endistri anndan sendomeng gouvèneman an pa janm di anyen. Yon pakèt sitwayen ayisyen ki mouri nan eta nan nivo ke anpil moun paka konprann. Le gouvernement ne se jamais prezante, ne se jamais prononse. Konsil la menm son konsil petèt. Petèt petèt Luis Abinader se moun pa li, se sa k fè sa. Sa k fè l pa janm ka di anyen. L ap ba l lajan. Èske w konprann? E la je me pose la question. Quel est le rôle du ministère des affaires étrangères nan bagay sa la? E pou kisa gon ministè viva des ayisyen viva aletranje egalman? Yo mete l la, n ap boule de kòb, n ap boule de kòb, sa te sipoze yon direksyon andedan ministè a, direksyon jeneral des ayisyen viva aletranje, nou fè l tounen yon ministè, E poutan, m pa ka gen rezilta? M panse ke lè n separe de sa yo, se pou te ka gon rezilta pwopis e vizib e palpab. An 2022 a la, Dominiken yo pran yon pakèt teritwa pou peyi Dayiti. Kiyès moun ki janm di anyen? Yo pa janm pale. Petèt pa bon, yo pa janm pale se paske tout radyo vire se bandi, bandi, bandi, bandi, bandi, bandi, bandi, bandi, bandi. Se sa sèlman yo pale. Izo tounen pasyon nèg sa yo. Vitelòm, lanmò sa yo tounen pasyon nèg sa yo. A un niveau, a un point, ke je me pose la question, Eske nèg sa yo lè y ap dòmi, yo pa reve Izo? Eske lè y ap dòmi, yo pa pale nan dòmi pou yo di lè mò sa jou, lè mò sa jou? Non men se serye! Gen anpil moun tou kap dim konsa ke Cossy e pandan weekend nan wi yap ekrim Cossy a papa pale de plak youtube ke Izo pran men men valè bagay poun gen poun regle anndan peyi se de reze se de resta moun ta pral pale m pa gen anyen poum fè m pa ta gen anyen poum fè si se de Izo kem ta pral pale ki pran plak youtube se sa sa gadem. Tandiske la sou fwontyè a la, pa menm sou, bon pa menm sou fwontyè a, la nan Nòdwès, men sa k ap pase, sa yo enpòtan tou. Di si jounalis isit, tout tan m ap di sa, si jounalis isit pran yon bon moman pou panche sou pwoblèm peyi a reyèlman, se lè sa a popilasyon ap wè moun sa yo k la pa itil anyen e fòk yo mete pye atè pou kab rezoud pwoblèm nan. Peyi a malad tout kote. Sekirite, edikasyon, bon menm nan legliz. Menm va peristil la peyi a konplike tout jan. Tout jan w vire peyi a konplike. Eske w konprann sa m vle di w la la a? Donk, lè yon moun rive nan nivo sa a, pa ka tout ap vin pale de bandi. Etan donnen ke m panse mesaj la lanse e ke m panse tou ke minis afè etranjè a, konsil la pral pran responsablite l pou ke nou menm nou kapab gen sa. Paske n ap pèdi tout fyète nou. N ap pèdi tout fyète nou. Tout sa ke, paske il y a une époque lè w te di w se Ayisyen, yo di w Lapèl Dèzantiy, Sa yo di w kounye a? E pa kote ki ple gang nan? Lòt yo di w se Ayisyen. Yo di, e pa moun entelektyèl yo? Kounye a, e kounye a kounye sa yo di w? E pa moun medyòk yo? E pa depite vòlè yo? N ap pèdi tout fyète. Anplis de fyète ke n ap pèdi, n ap pèdi teritwa tou. Tout sa a, se nonchalans anpil dirijan k pase, pa sèlman nan ane 2023 sa a, ni nan ane 2022, ni 2021, men depi apre 86. Antouka, mèsi wi paske nou te ansanm avèk mwen. Chèn la se tak 509, tout Ayisyen konekte. Mèsi paske w te konekte avèk nou. Pa bliye abone, layke, kòmante. Non pa m se Cossy J. Kinlove 2023 fwa pi wouye, pi koupe, menm enèji, menm foug. Menm detèminasyon, menm motivasyon, menm vibrasyon, menm pwisans, menm tonus, pou m te ka vin prezante nou tout dènye nouvèl ki apenn tonbe nan peyi Dayiti, pita dezè avèk Yanick, setè avèk Fouco, mwen menm n ap kwaze m yon lòt fwa.